CSPJ, Le CSPJ n'a pour, n'a pour mission de faire des recommandations. Sa vle di, sa vle di ki sa? Si CSPJ estime ke yon jij a yon konpòteman ki poz pwoblèm, men nan CSPJ ka achemine rekòmandasyon an bay otorite yerarchik jij lan oubyen komisè gouvènman. Et dans le cadre du dossier du commissaire Lafontant, paske m pa pral sal notoryete m, m pa pral sal entegrite m. Men nan jistis nou menm ke n ap pwone an nan nivo kado, advocatus, paske nou vle ke se yon jistis ki efikas, yon jistis ki fò, yon jistis ki endepandant, yon jistis kote tout aktè yo, tout aktè yo, soti de uisye jiska majistra, yo sipoze odesi de tou soupson. E gen anpil jij vrèman ki fè dezòd. Gen anpil grefye, gen anpil komisè gouvènman ki nan dezòd. Gen de dosye tè ke w gen kòm avoka, lè w al mennen ankèt, kiyès ou wè k dèyè l s on komisè? Kiyès ou wè k dèyè l s on jij? Kiyès ou wè k ap fè fo papye s on grefye? Se trè enpòtan. Mwen m felisite e m ankouraje CSPJ nan travay sa kòm ògàn disiplinè, kòm ògàn de rekòmandasyon. Men sepandan, ekoute, mwen pa vle ke les rapports du CSPJ pou y ap prepare a des fins de machination politique. pou ap pèsekite yon moun pou ap voye moute. Mennen, mwen menm pi gwo pwoblèm mwen gen kòm avoka avèk la lwa du CSPJ se l'article 26. Paske l'article 26 di w pou moun nan fè rekou fò l fè l pa devan menm moun ki te ekri e rapò la. Sa vle di menm moun ki pran sanksyon kont ou a, sa vle di menm moun sa ou ka al fè rekou devan l. Ce qui est inacceptable, c'est un non-sens. Paske kòm avoka. Yo di yon rekou li sipoze fèt pa w devan yon nouvo degre de jiridiksyon. Sa vle di se yon nouvèl ekip moun ki pou tande l. Sa vle di si w al fè rekou w lan pa w devan menm moun nan, sa vyole le prensip de legalite des armes dans un procès. E sitou n ap pale de pwosè ekitab, pwosè kote n respekte eta de dwa, kote n respekte tout garanti jidisyè yo. Paske koute, si efektivman nou vle fè yon sistèm ki solid, fò n kòmanse pa pran de sanksyon. E mwen, mwen di l, se jij ki sere ekate, ki sere ekate, benefisie de la prezonpsyon dinosans. Sa di, piga nou panse le fèt ke se te Sen Mete yo debe ekate yo, yo koupab otomatik. Non! Ils ont un droit de recours ki malerezman pral mal fèt paske atik 26 lan di se menm manm konsèy yo. E de de, garanti jidisyè lan ke Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun pwone an te di sa rele la prezonpsyon dinosans. Mennan, Gen anpil jistisab ki viktim se vre. Gen anpil moun ki pa ka travay se vre. Gen anpil moun ki pèdi byen yo se vre. Le CSPJ fè yon travay kolosal se vre. Men sepandan fòk CSPJ an fè travay l de manyè teknik, de manyè syantifik pou evite ke pèsòn pa leze, pou evite ke pèsòn pa viktim paske nan eta de dwa n ap pwone a, nan jistis ke n vle a, nan jistis efikas ke n vle a fòk tout moun pran men yo. Les commissaires du gouvernement étaient dotés de manda, wè sa m di w lan, minis ou pap ka rele pase lòt konsa. Sa vin fè ke komisè gouvènman pa granmoun tèt li. Sa vin fè ke komisè gouvènman pa endepandan. Paske si komisè gouvènman pa ale nan sans minis lan, minis lan ka revoke l. Se ki afebli notre aparèy jidisyè. Donk nou menm nan nivo kado, nou menm nan nivo kabinè advocatus, la batay ke nou menon pou yon jistis fòt e efikas, Elle doit commencer par l'assainissement au sein même de la justice. Ou wè sa m di w lan? Retire dechè yo, retire gang yo, retire vagab. M konnen gen jij de pè k nan dezòd. M konnen gen komisè gouvènman k nan dezòd. M konnen gen uisye, gen grefye k nan dezòd. Men sepandan, fò n pa jeneralize ka a, konsa tou gen bon moun anndan sistèm lan tou. Men k fòk CSPJ pran san l e pran tan l pou travay l ap fè a pa politize, pou travay lap fè a pa vin yon sitiyasyon kote ke nou wè gon entansyon, gon men kache dèyè travay kap fèt la pou pote atènt a lòt moun. Donk nan sans sa mwen panse ke mwen ankouraje travay la, men sepandan fò yo fèl avèk parite e ekite. Gen avoka ki di ke pa gen rekou, ou menm ou di gen rekou. E sa non! Mwen di w ke l'article 26 de la loi creant le CSPJ pose problème a se 1. Paske article 26 lan di. Le Commissaire du Gouvernement, Ban m pote presizyon an, Le Commissaire du Gouvernement travay pou le kont du Gouvernement. Le Commissaire du Gouvernement n'est pas assujetti au CSPJ. Kòm li se yon majistra, puiske minis, alò CSPJ an l ap travay sou konpòteman majistra nan sistèm nan, sa vle di li gen yon dwa de rekòmandasyon. Men revokasyon an se pa CSPJ ki ka fè l. Sa vle di se yo pral achemine rekòmandasyon bay MJSP, Minis Lajistis, ki li menm pral pran tèl desizyon ke de dwa. Ou wè sa m di w lan? Men pou yon jij tou, si yo wè ke 5, 6, 7, 8 jij nan sitiyasyon doutez, y ap achemine rapò la bay Premye Minis lan, paske pa gen prezidan. Se le prezidan ki devre nome lè jij, y a pa de prezidan. Men nan malerezman se Ariel ki le fè. E Ariel an defisi de leyitimite, w ap wè ke nominasyon pral bay pwoblèm. Ou ka atake nominasyon pa devan le tribinal administratif. Ariel ki pral deside. Non pou le jij, se Ariel. Pou le komisè di gouvèneman, se Emly Prophète. est là Mais puisque c'est magistrat de magistrat si le CSPJ disposant de pouvoir disciplinaire, il a pouvoir sur tout le monde. Debout, c'est magistrat. Debout, statut de magistrat ou assujetti à enquête CSPJ. Mais en termes de révocation, le CSPJ ne peut révoquer. Le CSPJ peut faire des recommandations, etc., des dénonciations, mais le pouvoir de révocation revient aux autorités de tutelle des différents magistrats. Donk nan sa m panse ke batay CSPJ ap fè a se yon batay ki louwab e m mande otorite pou akonpanye yo paske yo kòmanse resevwa des menaces, se trè enpòtan, men sepandan fòk yo pa itilize travay la paske mwen menm kòm futur moun ki pral reprezante dwa moun nan CSPJ m vle ke nou fè yon travay teknik, yon travay syantifik pou ke tout popilasyon satisfè, pou ke tout moun ki viktim yo satisfè paske gen anpil malere, malerèz ki pèdi tè yo, gen anpil jèn ki nan vagabondaj e fòk yo retire dechè sa yo nan figi moun.